Alò gon bagay kap pale ke ou lan pwogram Biden e ou t al èpòt la yo bloko w yo di w paka pati konnye a la w tonbe gen nan mwe w moute lan primati w al fè bri lan primati pou Ariel ka debloke bagay pou ou. Sa bagay la ye egzakteman? Dabò èske w lan pwogram Biden? Mwen pa nan pwogram Biden e answit tou mwen pat janm ale èpòt m pat janm ale èpòt ditou. E answit tou, mwen pa t ni tante, polisye pa t ni tante arete m e polisye pa t arete m. Donk, voice ke yo tande an, mwen ap pale avèk de twa polisye. Se youn nan yo twa sa ki anrejistre w, de tout fason. Kòman? Bri moun, son moun tande yo, pa gen imaj men son moun tande w k ap kriye a. Nan 3 polisye sa yo se youn nan yo ki anrejistre w? Non, non, non mwen pa kwè sa. Mwen pa kwè sa paske se pa nan yon kote fème ke m t ap pale ansanm avèk yo. Èske w konprann? Sa vle di te gen lòt moun. Donk mwen pa p di sa. Ou konprann? Donk. Mwen tap pale avèk polisye yo, seke tout moun ka resanti paske mwen menm mwen son imen an deyò de tout sa ke yon moun ta ka di men mwen son imen mwen gen san mwen gen chè menm jan ansanm avèk tout moun donk wi jodi an tout moun wèm kriye men map di tout pèp ayisyen an se pa premyè fwa kem kriye Yanick Joseph mennen yon batay ki ase difisil nan peyi an. E ou di map diw sa sinsèman polisye ki konnen ki toujou swiv mwen ki toujou wè mwen yo kapab di ke mwen pa janm vrèman dòmi m pa janm dòmi vrèman tout olan de batay lan e sam di an pitit mwen wèl manmanm wèl tout fanmim wèl èske w konprann donk mwen kriye e m raplem ke pitit mwen te gen 4 an ou 5 an. Epi lè map kriye se li kap seche dlo nan zye m. Donk moun pap tann wè ke m kriye paske wi mwen se poto mitan ki dwe bay polisye kouraj. Mwen menm antanke yon lidè m pa ka montre ke mwen fèb. Èske w konprann? Mwen dwe bay le ton. Men antanke yon imen, yon manman pitit, yon mè o fwaye, wi mwen kriye. Wi mwen konn kriye. E m kriye plizyè fwa. Kisa w t al fè Kariel? Mwen pa pral fè anyen kay Ariel jan moun yo ap dil lan donk pèp lan son pèp ki emosyone men se domaj mwen panse ke nan 5 dizan ankò yo va gen bezwen yon moun tankou Yanick Joseph èske ou konprann men malerezman lè sa Yanick pap disponib sa m dil klè m pap disponib paske peyi nou yo aprann Fè piblikasyon pou medyokrite, pou sa ki pa bon, pò kont sa ki bon pou yo, se kòm si m ta di w se yon pèp ki pa konnen egzakteman ki sa ke l fè. M ap raple pou tout moun, e ou di sou antèn radyo Ibo, ke m gen anpil respè pou nou, batay Yanick Joseph mennen bò kote polisye ki diy, mwen byen di wi, polisye ki diy, paske sa k fè m di polisye ki diy, Gen polisye ki sou gwoup revòlte ki te dekouvri yon polisye ki rele Polydor Gregory ki son 22 zièm pwomosyon nan lapolis lan, yo te dekouvri l sou Facebook ki gen plizyè fo kont ki ap sal imaj mwen pandan ke m tande wi ki ap sal imaj mwen pandan ke m te nan sendika ansanm avè l nan epòk ke m te nan sendika a, banm wè di sa m di a pou Roody. Donk pou m montre w ke m pa care de de pwopagann kap fèt kont mwen sou rezo sosyal yo. Sa yo pa sa yo pa ebranle m paske mwen m son moun ki fò. Pandan ke m tap milite anndan lapolis lan, lè sa m te nan lapolis e m te nan sendika, mwen te Kòdonatris jeneral sendika SPNH 17 la. Polisye ankò, polisye ki dwat yo, polisye ki gen kolòn yo, yo al dekouvri yon polisye ki rele Polydor Gregory, 22 zièm pwomosyon nan lapolis lan, ki kreye plizyè fo paj Facebook k ap pale mal, k ap sal imaj mwen sou Facebook. Yo te mete polisye sa deyò sou gwoup Revolte a. Tankou sou moun ke yo pat janm konnen. Pòkont Polydor Gregory sa a, se youn nan moun ki te anndan sendika a ok e ki anrejistre vwa m pandan ke m te ba l telefòn mwen pou l verifye pou l wè a ki moun m ap pale nan peyi an. Donk li pran telefòn lan, lè l gade li won jak sou telefòn lan li poze m kesyon ok. Sa m ap di an la a, polisye anndan sendika. Pi presizeman gon polisye k rele Blèk anndan sendika a, li konnen sa m ap di an. Carlo konnen sa m ap di an. Carlo Saint-Oreste konnen sa m ap di an. Guerby Geffrard menm nan lanmò li konnen sa m ap di an. Dario konnen sa m ap di an. Donk yo anrejistre m kote m di, lè jenòm sa ki se Polydor Grégory li anrejistre m, l ap anrejistre m ke m pa konnen. Li poze m kesyon lè l won Jak sou telefòn mwen, li di m, apa m won Jak sou telefòn ou, sa se Jak Ketan? Epi mwen di, mèwi, Jak Ketan, wi, nonm manman ou, èske w gon pwoblèm a sa? M di, bon Jak Ketan se zanmi m, w ap bat mwen pou sa? Donk li koupe voice lan, li koupe voice lan, li voye l bay Morvan ki se pwomosyon l. Donk jounen jodi an, se sèl grenn bagay Woody nan tout batay ke m ka mennen ke w tande yon moun pale mal de Yanick. M aprann anpil de sa k pase an. Mwen aprann anpil anpil de sa k pase an. Donk mwen wè ke si yo te gen yon bagay pou yo te repwoche m premye jou ke yo tande ke m t ap kriye an, tout moun pa ta fokis sou yon sèl bagay, pwogram Biden. Yo t ap di, Yanick Joseph t al dèyè ti djòb. Yo t ap di, Yanick Joseph t al vann batay. Yo t ap di, Yanick Joseph t al dèyè manje. Yo t ap di, Yanick Joseph t al dèyè ti pòs nan men Ariel. Men doma, men byen kontan pou mwen ke yo pa ka di sa yo, konsyans yo, vwa enteryè yo pa pèmèt yo di yon bagay konsa de mwen menm, paske m son moun ki entèg, mwen son moun ki onèt, mwen son moun ki dwat nan sosyete ke m ap viv lan. An nou rezime, an nou rezime. Jodi a phtk frape, Pou l te kapab terni imaj mwen. Èske w konprann sa m ap di w lan? Donk, polisye sa a, se Junior Dorlean, se yon polisye ki kanpe nan Etazini. Donk, li di, mwen toujou di awogans pa vle di elokans. Pa t janm gen kran vre. Si yo pale w, ou pa t vle tande, ou p ap. Ou pap ka pa kriye. Anpil lòt gen pou kriye toujou. Depi se abolotyo nou tap fè sou do polisye yo. Men pwòp. Se sa, se Zinyon Dòleyan ki son BLTS, ok, ki kanpe nan peyi Etazini jodi an, ok. Donk mwen menm mwen byen kontan ke gen moun ki gen bagay pou yo di sou mwen, mwen menm mwen pa gen anyen pou m di sou pèsonn. Sa vle di donk, e pou m fini ansanm avè ou, afè bagay yo di w nan pwogram Biden nan, se pa vre? Non, mwen pa ap vote nan pwogram Biden, mwen pa pale èpòt. Afè yo di w t al èpòt la, yo bloke w èpòt la, ou pa ka pati paske ou gen manda dèyè w. Ditou pa. Se pa vre? Ditou pa. Enben se fini wi. Non men kisa w t al fè nan primati? Ok, men kisa ki pase Marie Raphaël. Tout, plizyè polisye te kapab konstate prezans mwen vandre, jedi, vandredi nan direksyon jeneral polis lan. Donk mwen t ale nan direksyon jeneral polis lan, Mwen pa pale an kachèt, mwen pale mwen menm ok, dayè se vè mwen ki te nan zye m, mwen pat gen linèt ki te bouche vizaj mwen ni m pat gen chapo ni kepi ni kach ne nan vizaj mwen, mwen t ale vizaj dekouvè mwen t ale mwen menm, mwen t ale chèche yon atestasyon de karyè. nan direksyon jeneral polis lan ok donk yo te mande mwen fòk mwen pwouve ke yo leve entèdiksyon de depa bagay konsa donk mwen te jis monte mwen te pote bagay yo ale epi mwen wè ke kòmsi te gen difikilte pou yo banm papye sa ok donk etan done ke mwen konnen ke politik anndan peyi dayiti anpil moun toujou pè pèdi pòs yo lè pou yo pran yon desizyon donk mwen konnen ke direksyon jeneral la pap pran yon desizyon. Ok san ke an panse ke direktè jeneral la li menm se nome ke yo nome l, li pa pou al ipoteke djòb li pou mwen. Mwen te monte nan primati pou m al di PM nan ke men kisa ke mwen menm mwen bezwen nan lapolis ke mwen pa ka jwenn ni e pou kisa ke m pa ka jwenn ni. Èske w konprann? Donk se te sa ke bagay lan ye. Mwen pa kriye paske mwen son moun ki fèb, mwen pa kriye paske m pè yon moun nan peyi an. M pa dwe yon goud ni sou bouch mwen ni sou lavi m anndan peyi an. Donk mwen pase tout kote, mwen fè sa ke m gen bezwen fè nan peyi m, mwen anba drapo m. E m ap toujou di pèp ayisyen an sa. Mwen pa gen peyi de rechanj. M ap viv nan peyi m, m ap viv nan lamas lan. Donk batay ke mwen mennen an, anndan lapolis lan, li wetire 2 milya pwen 400 milyon de goud mete sou kap 20 mil polisye ki anndan lapolis lan chak ane. 2 milliards pwen 400 millions de goud. Donk si yon moun konnen yon batay ki fèt nan 25 dènyè ane sa yo ki pote fwi sa, silvouplè kominike m ni, m ap antre tèt mwen pou jamè. Men m ap di w di, sa k gen la se yon pwoblèm eleksyon ke l ye. Se petèt yon konsèy Yanick, alo? Maria fè l ap di w pawòl. Se petèt yon konsèy, petèt. Petèt ou te gentan pase twò wo ale nan primati e se te dimanch. Petèt li ta bon kòm e polis nasyonal la li depann e De la jistis. de de ministè de la jistis bèt se ke kòm se yon fanm ki nan tèt ministè la jistis ou ta ka sansibilize l sou sou ka w la petèt petèt Pou manda a oh anile petèt. anile Sa totalman. pase deja Marie Raphaëlle. Sa pase deja men m te kontakte m te kontakte PM nan paske li menm li se Li se prezidan CSPN nan. Èske ou konprann sa m ap di w lan? Donk, pa fè. Ya. Donk, li se, li se, jan, jan Jout ou Chout te di an, li se premye polisye. Donk, mwen te, mwen te done m lapèn, mwen te monte, mwen t al kote li. Donk, mwen fyè de sa, donk m pa gen anyen pou m repwoche tèt mwen, paske m pa t al ni mande l yon ti djòb, m pa t al ni mande l. Kòman? Kòman? Non, an ti jan sa m di w. Ebyen, fò w ale wi pote w byen paske e se sa m te bezwen ke moun yo konnen. M pa ka pale pou ou, se ou lè ou vivan se ou k pou pale. M pa ka fè zen sou ou tou. Se ou menm ki konn kisa k te gen, sa k te e sa w di a se li k ofisyèl. Tout sa lòt moun ap di yo, tout pa tout pa egziste. E sa w di a k ofisyèl? Ban m ajoute sa pou ou. Ok. Ban m ajoute sa pou ou. Kanpay kap fèt lan son kanpay denigreman men ki an favèm paske gen moun ki potko konn levanjil lan gen moun ki potko konnen kisa kisa Yanick Joseph fè anndan peyi an donk moun sa yo ap tou pwofite konnen li mèsi anpil paske m pa gen kòb poum ta peye fè kanpay sa pou mwen mèsi anpil m pa gen mo poum di yo mèsi. E m ta swete ke yo kontinye nan menm lanse an, fè pwopagann nan pou mwen. Donk, pwoblèm ki genyen avèk Yanick Joseph jounen jodi an, se yon pwoblèm ki purement politik ke li ye. Se yon pwoblèm eleksyon ke li ye. Men ki sa ki pase. Jounen jodi an, Roody, ou la? Nou poko la fè eleksyon. Pa ka gen pwoblèm eleksyon. Non, tande, pa fè sa a, pa fè sa a. Nèg yo ap veye anwo, y ap veye anba. E m ap di sa pou pèp la kapab tande m, Roody. Jou m pa di Yanick Joseph pa ka arete. Yanick Joseph pa nan vòlè l pa nan aktivite malonèt. Jou lapolis ta gen pou l arete Yanick Joseph, 10 departeman nan peyi a ap pwouve ke yo arete Yanick. Donk se pa sou Facebook moun pral di yo arete Yanick. Donk lari a ap di wi yo arete fanm vanyan an. Èske w konprann sa m ap di w la? Dat y ap wè l. Se, y ap konstate l, y ap wè l avèk de zye yo. Èske w konprann? Donk se pa moun ki pral di yo. Lè a rive pou m pran poz la. Moun pa ka arete m non. Bon, Yannick, bòn joune. Poto byen, m espere ke ou anfòm. E, pran swen de pitit ou yo. Ebyen, ok. Mèsi anpil, Roody. Se te yon plèzi. Pa gen pwoblèm. Mèsi anpil. Bòn joune. Babay. Bòn joune.